Madam mesye nou gen ansanm avè nou la vitelòm li menm nou konnen gen anpil enfòmasyon kap sikile konsènan sa kap pase anba nan tòsèl swit avèk plizyè operasyon lapolis te mennen nan baz 400 mawozo yo ki fini pa deniche nèg 400 mawozo yo kote yo ye a. Enben madam mesye nou gen ansanm avè nou Vitelòm kote nou pral pale sou sa kap pase nan zòn Tòsèl nou konnen dènyèman Vitelòm te fè yon deklarasyon ki te souke peyi Dayiti enben madam mesye nou genyen Vitelòm ansanm avè nou la nou pral fon pale. Vitelòm sa kap fèt kòman aktivite yo ye? Oh Palagrazi vin nap bouje ase byen. Nou la nap bouje ase byen. Trè byen. Vitelòm, daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, ta fè kwè anpil moun Tòsèl, Taba yo kòmanse kite kay yo, e enfòmasyon sa ta fè kwè tou se anpil se nèg pò yo ki nan kay sa yo. Kisa w kapab di avèk popilasyon an nan sans sa a? Bon, avan ke m elabore de kesyon ke w poze a, m ap pwofite okazyon an pou m salye jeneralman popilasyon Taba, Tòsèl, Pèl. Jean, Piti, Karade, tout sa kap tande m la yo. M sonje m toujou di yon bagay, nou menm etanke medya, nou reprezante katriyèm pouvwa ki egziste. Gen de mo ki sikile, nou gen tout otorite nou pou nou chèche ankèt pou n konnen èske l vrè ou l pa vrè. Olye ke yon moun ta kite zòn nan, m panse ke se moun ki te deyò kap rantre. M kwè moman k te pase lan, swit avèk jan evolisyon an te ye, zòn lan te vrèman an difikilte, gen anpil moun nòmalman fòk yo te pwoteje vi yo. E m sonje n te pale anpil sou sa, kote ke detanzantan te gen pwoblèm, blennde a t ap tiye chofè moto, tandotr choz. Sa te pèmèt popilasyon an te evakye. Men m kwè ke gen kèlke jou nou pran dispozisyon, n te fè yon jij depè, konstate. Dechè ki nan wout yo, nou fè netwaye wout yo swit a lekòl ki gen pou ouvri pou tout bagay reprann plas yo. M panse ke zòn nan ase kal e li repran tout vi ke l te gen pou l te pran. Vitelòm, ou di ke nou, ou te fè jij de pè fè konsta nan zòn nan, men daprè enfòmasyon ke lapolis nan peyi Dayiti sòti ta fè kwè ke nèg yo gen avi de rechèch dèyè w, men kòman ou fè kapab rele yon. E yon juge de paix pou akonpanye bagay sa yo? Ban m yon pawòl. Petèt ou ka pa konn swiv m ou ka pa konn tande m. Oubyen tou ou pa ou pa gade rejistre yo. E sa k fè ke a chak fwa ke nou diskite, m panse ke nou gen achiv. A travè de achiv la w ap konnen le pase nou. Nou menm, nou gen enstans sa a ke nou kwè ladan l anpil ki se enstans jidisyè lan. Malgre tout sa k ap di, nou pa ka anpeche nèg di, nou pa ka anpeche nèg fè. Pòkont, nou konn kiyès nou ye, menm jan tout nèg konn kiyès ki kiyès. Ok? Vitelòm, An nou avanse. Èske ou pa gen kontwòl blòk ou a? Paske dènyèman la nou yon fiziyad ki fèt e bò Ediwonn nan gen plizyè nèg ki tonbe e enfòmasyon ki rive jwenn mwen ta fè kwè nèg sa yo se chofè moto yo te ye. Èske w pa gen kontwòl blòk ou a? Kiyès ki fè jan daktivite sa yo? Èske se lapolis? Ban m plis detay non. Bon, nou menm nou gen yon bagay ke nou konsidere lakay nou, enstitisyon peyi nou, nou toujou respekte sa, nou toujou batay trè fò pou n pa janm anfas enstitisyon peyi nou. Men, kòm anpil moun ki fè pati de enstitisyon an toujou gen kontrebandye ke l ap jere, sa toujou rann ke dè fwa lòt pou plis pa la ke l pa lapolis. Nèg ki fè aksyon yo, yo abiye an polisye e inifòm yo se idantifye yo ke yo se idmo, yo te sou yon Montero blan, yo pase, yo fè. Reyaksyon an, M kwè ke gen 5 moun ki pèdi vi yo. Youn bò Monte Cristo a, on kawoutchoumann, 3 chofè moto. Ok, ok. Pou n klèman di ke sa k pase a, se sèlman Clevens Cetoute ki bay ka bay rezon ki fè ke ensidan sa a pase, paske se li k DDO 2. Ou kapab reprann non an pou nou? Clevens Cetoute ki reprezante DDO 2. Ok, alò se Evens Cetoute. Paske nèg ki te fè yo, nèg ki te fè, ki fè aksyon yo, se Yidmo ke yo ye. Men o debi ou te di se kek neg ki abiye avek inifom udmo se pa ta sanble se pa polisye. Mwen vle konprann byen se ke y di pran le ton avan de chante. Mwen di w ke majorite neg ki fè pati enstitisyon an gen dè kontre bandye. So lè w konnen ke se vrè polisye e poutan se neg yo abiye. Men se neg ki gen otorite ki abiye yo. M byen konprann ou. M byen kopye ou. Vitelòm, peyi a ap travèse yon moman difisil. Dènyèman, dènyèman nou wè ou te fè yon yon gwo sòti, ou te pale de anpil bagay. Men, Vitelòm nan moman la, eksplike nou ki sa k pase menm. Paske nou wè Vitelòm fè yon silans aprè deklarasyon ou te fin fè a. Ki sa k genyen menm? Ki pwojè ou? Ki sa ou gen an pèspektiv? N'oublie que la force est calme. La force est calme. Ok, ben ba nou ba nou ti details de sa w vle di. La force est calme. Wi, la force est calme, ba nou ti detay Vitelòm. M panse ke sè tou. Men, nou remake tou lapolis ki rive deniche nèg 400 mawozo yo, èske, èske lapolis tou poko, poko fè plizyè operasyon nan, nan blòk ou? Ban mwen di w yon bagay. Ok ok Ben Vitelòm pou listwa e pou laverite Gen anpil enfòmasyon ki rive jwenn mwen ki ta fè kwè ke anpil nan nèg ou yo nan kidnaping Kisa w kapab di popilasyon sou sa? M ba m di yon bagay e m ap ba w yon egzanp trè klè N ap gade enstitisyon lapolis la a tou moman w pa tande yo arete yon polisye nan kontrebandye, yon polisye nan kidnaping, yon polisye nan bagay. Eske w ka avili chef lapolis la pou di se li k mete yo nan kidnaping sa? Paske nou pa gen yon prèv. Egzakteman pou n ta di se li menm. Definitif, definitif. Sè linn dè rezon mwen te di l dènyè fwa. Yon lekòl pa chanje inifòm de fwa nan yon ane. E anndan yon sal de klas tou, li difisil pou w dekouvri yon elèv si w pa t konnen elèv la ki jan l rele. Vitelòm ba yo vwale yo Vitelòm. Nou pa ka konprann byen paske ou konnen nou pa ka fè devinèt. Pase ou pa pale pou nou, nan pale pou tout yon popilasyon, pou le mond antye tou. Nou pale egzakteman pou la repiblik, pou diaspora, pou tout kote. Ou konprann? Men nou menm nou klèman di, ou fè pitit ou pa fè santiman l, sof ke mwen menm m gen 2 nèg pou pwoteksyon m. Ou gen 2 nèg pou pwoteksyon w. Wi nèg sa ak pwoteksyon nan m konnen li se la polis nasyonal dayiti ki a le dwa de pwoteje e sèvir. Sa w vle di pa la Vitelòm pandan se tan nou wè gen ravi dewoche dèyè w kòm si la polis la pou pwoteje w? Tande ban m di w yon bagay, ban m di w yon bagay, ban m di w yon bagay pandan w rive sou kesyon David rechèch la n ap di w yon bagay trè klè. Etanke jounalis, ou gen aksè pou fè rechèch kèlkeswa kote ou vle. M vle ke ou ale nan enstitisyon lapolis la menm anndan dcpj, Direction Centrale de la Police Judiciaire, w ap wè kesyon Avis de recherche la, si se pa yon lèt ki ekri pa Pierre Nelson bay le DG pou des raisons majeures, ki te resòti avi de rechèch la, e w ap gade egzakteman avi de rechèch la si l te sòti pou ni kidnaping, ni vòlè, ni pou dis, ni pou dat. Sa se 1. Dezyèm bagay, n ap analize apre yon desizyon jistis ki te sòti. Olye ke lapolis retrakte nan moman ke l se oksilyè de lajistis, se pil pale anpil ki te fèt. Rezon paske gen kote gen yon feblès. Plis. Gon listwa ki paka devwale. Nou menm gon bagay lakay nou. Kouri gen bouke ladann. Nou toujou di yon nèg nou pa kyè avèl pandan lap kouri. Men nou menm nou espere ke lèl bouke fòl poze. Nou menm kap mache a nap rive avanl. Ok Vitelòm men m konprann tout sa w di yo, ta sanble se pèsekisyon politik tout operasyon ke lapolis ap mennen nan baz ou, èske se pèsekisyon politik li ye? Si m ta poze w kesyon èske w ap ka reponn mwen? Bon vitilom ou konnen nou journalist nou menm nou la pou nou pou nou poze kesyon nou pa la poun reponn kesyon. Kòman kòman kòman non tande sa map diw la kiyès yon fwa ki enstitisyon yon fwa ou tande ki fè yon operasyon lakay vitelòm ki di ke baz vitelòm nan rele janl rele jak se ke sèl mwen k gen yon baz ki pa batize li pa gen ologram li menm. Bon vitelòm ou konnen. Annou pran on lòt egzanp annou pran on lòt egzanp. 2001 Ankete ki dènye fwa m pase tribinal e lapolis? W ap jwenn dè achiv, paske tout kote sa yo gen achiv. Depi se papye ekri, li toujou rèste an demè pou pou kèlkeswa lè w ap bezwen l. Men se pawòl ki vo li, pawòl ki vo l ti je. 2022 a la, ou tande ke m gen tan le puissant de gang. E n ap fè yon batay de 2019, 2020, 2021. 2021, nou reyisi nan batay la. 2022 inosan e le pwisan de gang koman w analize sa patron Bon e. Eklate gang nan eklate eklate gang nan eklate. Vitelòm aprè deklarasyon w te fin fè a ou te fè konnen ke ou o nivo palè nasyonal, la primati, la polis e menm ou te youn nan fondatè e nou kapab di fantom 509 nou wè te gen yon nòt e fantom 509 te sòti pou te demanti e Sòti sa ou menm ou te fè a, ki sa w kapab di sou dosye sa a, Vitelòm? Bon, gon bagay ou te ka fè pou plis eklèsisan? Kowòdonatè ou administratè lan, w ap pran l an liy, w ap pran m an liy, epi nan nan konfwontasyon an petèt w ap wè ki kote verite a ye. Bon, Vitelòm, se yon trè bòn ide. Byento m ap. Si si w fè li kowòdonatè. Byento, Vitelòm, gon yn gon entèvyou pou listwa e pou laverite n ap fè jòndi a. E toulède nèg yo sou sou sou sou plato a. Epi pou nou kapab pale. Pòte vo. Lòt bagay ankò Vitelòm, puiske ou di m ou atravè la primature ni le palè nasyonal, Vitelòm, fon ti pale avè nou non sou sa kap pase aktyèlman la nan peyi Dayiti. M panse ke twazyèm kestyon ou te poze se te sou sa. Egzakteman. Ou te mande m, ou te mande m egzakteman yon ide, paske ou wè m gon silans absoli. Egzakteman. Je t'avais dire que la force est calme. La force est calme Vitelòm, men sa vle di ki sa? Vitelòm ki, ki, ki plen pouvwa. Yon Vitelòm nou konnen ki plen pouvwa, yon Vitelòm nou konnen ke anpil nèg toujou ap itilize kòm yon eleman kle nan ansanm lan. Men, sa vle di kisa Vitelòm? Ba nou plis detay. Nou konnen w ou se kiyè bwa, ou pa pè chalè. Fon ti pale avè nou. Pèp la bezwen konnen tout bagay. Pase aktyèlman la a, Ariel Henry an difikilte pou l ta pase anba Matisan. Gon bagay, nou pa la pou n itilize slogan yon nèg ap bay. Se vre ou di pa gen avi de rechèch dèyè w, men sepandan nou wè gen plizyè operasyon ki te mennen nan blòk ou a. Èske sa poko rive w yon fwa ou enkyete pou nèg yo fè w pase anba pou yo fè w ratibwazay? Banm di w mwen, mwen pèsiste sou kad operasyon. M ap mande w 3 bagay petèt ou gen pouvwa pou fè l. Ale onivo de la dcpj ou onivo. Le dcpr jistifye 3 machin ke yo pran de kote m e pou lapolis bay detay si machin sa yo se machin ki gen avi de rechèch, si machin sa yo se machin vòlè. Sa se 1. Dezyèm bagay, kilè lapolis fè operasyon yon kote, se lè l konstate kote a devni yon sib, ke gen de malis kache k ap fèt ladann. E m ap di yon lòt bagay ki se twazyèm bagay pou m tou rete la, zòn kote m nan, M kwè ke lapolis ap fè operasyon se kote ke ki gen plis otorite ki dwe kache la. Se la ou viv, se la ou bagay, m pa janm wè ou kite zòn nan. Kidonk, Vitelòm pote yon demanti fòmèl kont tout enfòmasyon k ap sikile sou li ta fè kwè li gen avi de rechèch dèyè l. Konplo pi fò pase yon ga. Yon nèg pa konn ki demach ke l ap fè. Pa bliye ke 2 nèg ki te sou menm bato. Ap toujou lite, se youn ki pou koule pou l ka kapitèn bato a li menm. Ah Vitelòm, sa w di a son gwo bagay ou di wi Vitelòm. Ba nou plis detay non Vitelòm, paske se pa ti bagay ou di la a non Vitelòm. Gen lòt nèg ki te sou bato a ki ta renmen pou lòt konfrè l la plonje pou l kaprab pran plas kapitèn nan. Se gwo bagay wi Vitelòm. Ok granmoun pa m, m kwè ke nou jwenn nan levanjil la l di pi devan n ap wè Jezi nan glwa l, se moman Sa petèt menm na konprann pouki. Vitelòm nou remake w anpil rezèv lakay ou men pafwa ou fè gwo revelasyon men ou fè yo vwale e pèp la pa ka konprann jan de sitasyon sa yo. Men ou konnen politik gen sa ladan l. N ap fè. plezi. Dakò mèsi Vitelòm se te yon plezi pou n te fè yon ti pale m panse n ap repale ankò. Dakò antandi. Dakò. Nouvèl yo pase vit, meyè fason pou konnen tout sa kap pase nan peyi Dayiti ak rès mond lan se rete konekte chèn paw la ki se RL prod, nan RL prod se pwofesyonèl ki bay enfòmasyon yo, aktyalite, kòmantè, reyaksyon, analiz, deba, tou sa sou chèn paw la RL prod, RL prod se la chèn du moman.